Lekòl reprezante baz devlopman nan yon sosyete. San lekòl se imoralite ki triyonfe, se delenkans lan ki ogmante plis chak jou. Lekòl se pi gwo zam nou genyen pou n chanje sosyete a. Lè nou konsidere menm nan tan lagè, lekòl se youn nan sektè ki toujou epanye. Nou tout okouran La Risi ap bonbade Ikrèn chak jou, men timoun yo toujou pran chimen lekòl. Lè nou konsidere koudeta nan peyi Boukina Faso pa andikape lekòl. Asedta, ki se Association des Ecoles Delmatabar, konstate 10 dènye ane ki pase yo, se inosan k ap peye pou koupab. N ap mande, kisa timoun yo responsab nan kriz k ap brase bil peyi a? Poutan, se yo ki pa sispann viktim. 1, Yo pa ka manje. 2, Yo pa gen lwazi. 3, Yo fè vyolans fizik e menm vèbal sou yo. Sa ki pi rèd la, yo retire dwa timoun yo pou yo ale lekòl. Nan sans sa a, AZTAH ki se Association des Ecoles Delma Tabar ap rele sekou paske vyolasyon dwa timoun yo pou yo pa ale lekòl ap gen gwo konsekans sou avni sosyete a, tankou, 1 redwi kapasite entèlektyèl timoun yo, 2 gen anpil k ap tou koupe fache ak lekòl, 3 Kreye laperèz kay timoun yo, 4 Ap gen plis delenkan nan sosyete a, 5 Lekòl ap vin plis banalize. Asedta, Association des Ecoles Delma Tabar, ap ajoute pou l di li pa wè bòn volonte mouche Leta pou l frennen sa. Fòk nou pa bliye ke lekòl se yon sistèm transvèsal ki genyen ladan l plizyè antite, Gen plis pase 20 mil lekòl prive, 150 mil pwofesè ki anrejistre, 4 milyon elèv, 60 mil ti anplwaye, san konte tout moun ki fè pati manm direksyon lekòl yo. Lè nou konnen se responsablite Leta pou li kreye kondisyon pou sitwayen yo jwenn travay, Nap mande kisa leta ap fè avèk pwofesè sa yo, responsab manm direksyon lekòl yo epi ti anplwaye yo. Nou menm nan ACEDTA ki se Association des Ecoles Delma Tabar, ak pwofesè yo, paran yo, notab ki nan plizyè komin, aprè plizyè chita tande, nou wè nesesite pou lekòl kòmanse fonksyone lendi kap 7 novanm 2022. Sepandan, Nou pa kont okin revandikasyon kèlkeswa kouch nan sosyete a. Sèlman bay lekòl la yon ti chans pou l fonksyone kòmsadwa. Nan sans sa a, ACEDTA, Asosyasyon dè Zekòl Dèlma Tabar, ap mande mouche Leta, 1. Asire ti, asire sekirite timoun yo lan lari a ak prezans pèmanan lapolis. 2, Nap mande SNGRS, CNE, MTPTC ak Meri yo depi jodi a minm kòmanse netwaye lari a paske ti moun yo ap pran chimen lekòl lendi 7 novanm 2022. 3, ACEDTA ki se Association des Ecoles Delmatabar ap mande pou mouche leta di yon mo nan zafè gaz la. Aseta, Asosyasyon dè Zekòl Dèlma Tabar, ap lanse yon pinga a tout laboratwa k ap pwograme pou demobilize lekòl. Nou mande pou sa fini nan peyi a paske lekòl pa nan politik. Tout peyi nan mond lan toujou gen kriz politik men lekòl toujou fonksyone menm nan tan lagè, Poukisa peyi pa nou se lekòl ki toujou viktim nan kriz politik yo? Viv lekòl, viv Ayiti! Wi nou tenu kont de tout sa yo e se youn nan rezon nou di ke nou pa kont Okenn pwotestasyon oubyen nou pa kont revandikasyon yo. Nou menm tou ki la, nou pa sèlman responsab lekòl, nou se de paran tou. E eske jodi a gon rezon vrèman pou lekòl la li fèmen? N ap di non, non, pa gen okenn rezon pou lekòl la fèmen. Donk leta li menm li gen pou l pran sèlman responsablite li e nou menm antan ke dè responsab dekòl nou pran pozisyon pa nou pou nou mete nou an branl, resevwa timoun yo e leta, paran timoun yo ap fè dè zaranjman pou ke lekòl la Li ap di ke se pa sèlman ministè edikasyon nasyonal sèlman nou abòde. Donk deja swit akonpayman, kesyon akonpayman, nou deja ekri SNGRS ke nou konnen ki la pou kapab fè netwayaj. Nou deja ekri MTPTC paske nou kwè ke Depi dat la, genyen yon ansanm de twou ki lan lari a, fòk yo kapab bouche. Nou deja ekri meri Dèlma e meri Taba, toujou nan kad asenisman, e nou deja ekri komisarya Taba, komisarya Dèlma, pou ke nòmalman li kapab vrèman asire sekirite timoun yo e tout lòt moun ki lye a kesyon lekòl. E sou E kesyon ministè edikasyon nasyonal, deja e nou fè plizyè rankont, nou abòde yo, e yo menm tou, e lekòl nòmalman te sipoze louvri depi le 5 septanm, swivan yon premye kalandriye ke n te genyen, e malerezman 2 semèn avan dat sa, li te repòte pou 3 oktòb 2022. 3 oktòb 2022 ankò, nou wè jiska dat elèv yo kontinye pa kapab retounen fizikman sou ban lekòl. Jodi an fè yon mwa, donk nou atire atansyon yo sou sa e yo menm yo pou ke yo kapab vrèman bay yon akonpayman oubyen tande sa ke nou di yo pou ke yo kapab vrèman kontinye fè lekòl la mache paske deja yo menm e pa rapò a repò dat la donk sa yon ti kras e ba yo difikilte paske yo te panse ke lekòl fizikman t ap kapab vrèman rekòmanse oubyen demare le 3 oktòb 2022, men se konsa pa rapò a ansanm de pwoblèm ki vrèman depase anpil kouch nan sosyete a ki fè ke lekòl pa ka louvri, men jounen jodi an nou klè ke nou antann avèk Ministè Edikasyon Nasyonal pou ke nòmalman lekòl la kapab vrèman louvri le 7 novanb 2022. Wi nou te gen yon premyè rankont e avèk 2 direktè dekòl, answit chak direktè dekòl te genyen jisteman pou ke l te kapab vrèman touche paran yo ki se youn nan aktè kle, touche elèv yo e touche pwofesè yo, nou antann avèk yo paske yo tout antite sa yo di wi yo pa nou pap kapab vrèman kontinye konsa ankò fòk lekòl lan li demare. le 7 novanm 2022 e yo tout yo prè pou yo kapab vrèman demare lekòl la le 7 novanm 2022. Nou gen anviwon 957 lekòl antre Dèlma e Taba ok donk nou vrèman kwafe pa enspektè prensipal gen yonn ki se Taba. E gon lòt, paske e nou gen zòn Dèlma e Taba, nou genyen fondamantal premye, dezyèm, twazyèm cycle ki sou distri de Taba, e nou genyen nouvo segondè a savwa NS 1 a NS 4 ki sou Dèlma 2. Donk nou vrèman pou pale avèk 2 antite sa yo pou ke nou kapab vrèman e avanse. Pou sendika Jounen jodi a nou kwè se yon enperatif pou nou fè yon kri bay sosyete a. Yon kri pou nou montre yon kri de dezespwa, pou nou montre gen yon gwoup de moun sosyete a prèske ekskli, ki prèske swiside tèt yo pa rapò a difikilte y ap rankontre lòske gen yon gwoup aktè politik, ak gouvèneman an deside bloke peyi a, yo mete moun sa yo nan soufrans e y ap kontinye ogmante mizè yo, y ap kontinye ogmante lavi lavi difisil y ap y ap pase chak jou. Gwoup moun sa yo se pli de 150 mil anseyan k ap travay nan sektè prive a ki nan ans edikasyon, pli de 150 mil moun k ap vann bò lekòl yo, lè n pran machann, k ap vann bò lekòl yo se yon aktè enpòtan nan sistèm nan. Menajè yo, gadyen yo, moun sa yo an soufrans parapò a aktè politik yo. Lè nou pran yon ansanm de chofè tou ki travay yo se transpò elèv yo fè, yo fè abònman. Donk moun sa yo fè pati de lo moun sosyete a, aktè politik yo mete an soufrans, mete an chomaj pandan pli de 5 mwa. Sa vle di ke si nou menm ki la pou kòm pou jwe yon wòl vijil anndan peyi a, anndan sektè ke nou apateni a li menm nan, nou pa rele anmwen, konnen aktè politik yo ap kontinye plonje peyi a nan kriz, y ap kontinye plonje paran yo nan sitiyasyon pi difisil. Gen de paran kote ke gen pli de 4 milyon timoun k ap soufri. Donk gen de timoun ki ki prèske sibi de twomatism Paske yo pa t konn fè tout tan sa chita lakay yo. E gen de paran ki tèlman an difikilte, timoun nan lakay li, li oblije peye yon moun pou rete a timoun nan paske se lekòl li te konn mete l, l al depoze l, aprè midi l al pran l. Jounen jodi a, swa l pa ka al travay oubyen l degaje chèche yon moun ki pou rete a timoun nan pou li. Donk nou di sa se konsekans e aktè politik yo. Se sa k fè nou menm kò edikatif la, de tout kouch konfondi, N ap mande fòk aktivite skolè yo reprann. Fòk aktè politik yo fè yon depasman de swa pou jwenn yon konpwomi nan mitan yo ki pou pèmèt ke nou rezoud ansanm de pwoblèm ki gen la. Gen de pwoblèm ki dòd estriktirèl k ap pran plis tan men gen de pwoblèm tou yo dòd politik, se yon volonte sèlman ou genyen ou pou rezoud yo. Pa egzanp, kesyon revize pri kabiran ke gouvèneman an te monte 17 otè. Okenn pwodui nan yon peyi Leta pa ka deside pou l monte l 128 pou san. Se sa k fè nou di fòk yo revize kesyon pri kabiran an. Sa se yon volonte politik, li pa mande lòt bagay ke sa. Donk nou mande fòk leta, ansanm de flòt bis li genyen ki nan pakin, bis Dignité yo, se pou yo mete yo disponib kèlkeswa timoun nan depi l gen inifòm lekòl sou li, li dwe monte bis la pou transpòte l pou l ale lekòl. Tankou sa fèt nan anpil lòt peyi, trans chaj transpò a se leta ki dwe pran l puiske leta a li obliga li gen obligasyon pou l ta kreye lekòl pou mete lekòl pou tout timoun li kòm li pa ka fè l gen dè aktè nan sektè prive a ki fè l ebyen omwen transpò a fòk li kòmanse akonpanye paran yo ladan l ansanm sedika sa yo nou kwè jounen jodi a si anyen pa fèt ou pral pita ou pral jwenn dè moun k ap swiside tèt yo ou pral jwenn timoun k ap sibi twomatis timoun ki ka kòm vle fou anndan peyi a paske youn nan premye youn nan dwa yo gen dwa a vyole gen de timoun ki konprann sa chak jou kap poze paran yo kesyon kilè m pral lekòl kilè map retounen lekòl donk nou kwè ke se de bagay enpòtan se de bagay ki dwe kreye yon preokipasyon pou tout moun anndan sosyete a donk nou dwe fè prèv de vijilans fè prèv de konpreyansyon pou nou di kilè lekòl la ap ouvè fòk gouvènman an rezoud kesyon ensekirite a Nou tout moun konnen ensekirite jeneralize k gen nan peyi a, li gen 2 bra politik ki ladan l, donk nou di sanksyon yo di y ap pran yo, fòk yo aji vit tou pou gen klima ki favorab pou sosyete a reprann fonksyonman l. Se nan sans sa a, sendika sa yo nou lanse yon kri, yon kri bay aktè politik. Yon kri bay sosyete sivil la. Yon kri bay gouvèneman an ki gen yon mo pa l pou l di. Fòk gouvènman an pa kwè ke l chita anlè sou twòn li epi l ap tann aktè politik de lopozisyon, aktè nan sosyete sivil la deside sou sou kriz la. Yo menm tou yo gen wòl pa yo pou yo jwe. Se sa k fè jounen jodi a kri a se Ki lè lekòl la ap ouvè? Ki sa aktè yo, moun ki ap jwi privilèj Leta yo, polisye k ap jwi tout privilèj ke taks sitwayen yo ba yo, minis k ap jwi tout privilèj ke taks sitwayen yo ba yo, donk ki lè yo menm y ap bay sèvis sa a? Lekòl se yon sèvis piblik. Lekòl se yon byen komen, kèlkeswa kous sosyal ou ye anndan sosyete a, ou dwe gen lekòl. Lekòl se eleman de raliman anndan sosyete a. Se eleman de transmisyon anndan sosyete a. Nou di fòk lekòl la ouvri, lekòl pa ka fèmen, gen peyi ki gwo gè kout zam ap tire, lekòl ap travay. Donk nou menm ann Ayiti nou di fòk lekòl la ouvè pou ke gwoup moun sa yo, kote lamizè ap koupi, y ap koupi dan lamizè, mizè yo ap ogmante chak jou. Pandan si lòt antrepriz yo fèmen paske yo pa gen kabiran pou yo travay. Men nou kwè ke le minimòm Lekòl yo kapab fonksyone paske majorite lekòl nou yo pa itilize twòp enèji elektrik pou yo travay donk lekòl kapab fonksyone. E n ap lanse yon kri tou bay lekòl k ap fè lekòl whatsapp yo, lekòl an liy yo ki touche nan men paran yo, se pou pwofesè yo egzije yo peye yo pase yo egzije paran an pou l timoun nan sou gwoup whatsapp la oubyen sou gwoup an liy nan fòk yo peye l, fòk paran an peye, enben fòk yo peye anseyan yo tou pou yo menm yo kontinye al kanpe nan saldeklas lòske nou retounen a la nòmalite donk. Se kri anseyan yo, se kri yon ansanm de sendika, nou di fòk lekòl la ouvè, li p, aktè politik yo, lidè politik yo pa ka pran lekòl la an otaj kòm zouti pou fè chantay, pou regle zafè pèsonèl yo men nou, e zafè peyi a li dwe pase odsi de tou. Ò youn nan pi gwo byen peyi a se lekòl donk fòk lekòl la rekòmanse anndan peyi a. Nou di se yon kri, se yon kri, li plis ke yon kanpay. Li plis ke yon kanpay, nou ta di se yon pledwaye, se yon kri de dezespwa de san vwa. Pwofesè ki nan sektè prive yo, kote yo chita lakay yo a, yo pa ka al fè manifestasyon nan lari a pou di mande lekòl. Sinon, yo ta gen dwa sa pou yo fè l, men yo gen dwa estime yo pa ka pran lari a, yo pa ka rasanble, yo pa gen yon lidè ki pou rasanble pou y al pran lari, fè manifestasyon, fè sitin pou mande pou lekòl la ouvè. Donk se devwa nou antanke aktè sendikal, nou dwe jwe yon wòl de vijil Ebyen se sak fè nou pran, nou sèvi vwa san vwa sa yo pou n di fòk lekòl la ouvè, gen yon gwoup de moun k ap kofre, gen yon gwoup de moun la mizè fini avè yo, povrete ap ogmante chak jou, aprè 5 mwa de chomaj fòse, nou di fòk lekòl la ouvè pou moun sa yo kòmanse rale souf anndan peyi sa a. Nou menm nou, nou pa la pou n di, si lekòl la te ka ouvè jodi a 3 novanm, si m te wè tout timoun nan lari jodi a m t ap kontan. Se sa, men m sonje, sa vle di ke si se lendi tout timoun ap pran chemen pou lekòl, m pa, men m pa gen, m pa gen pou m di kilè pou l kòmanse. Si demen 4 novanm nan, m ta wè leko, timoun an inifòm yo pral lekòl, m ap kontan. Sa vle di ke sa k enpòtan, se pa yon kesyon dat ak pa ki dat, lekòl la li dwe fonksyone, li dwe re, aktivite eskolè yo dwe reprann nan peyi a pou ke gen yon gwoup de moun ki rale souf anndan peyi sa.